Donk li evidan, li evidan e se sa k fè nou nan sitiyasyon sa jodi a la, nou wè e depi tantou 2 a 3 zan sitiyasyon an prèske enkontwolab jodi a la e nou wè gen demann dasistans ni entèvansyon ki fèt, asistans militè ki fèt e ou gen enpresyon tou pa gen repons tou nan sans nan jan sitiyasyon an prezante a e pa gen repons lan. Se pa san rezon, gen plizyè rezon ki fè sa. Dabò, ou konfwonte a yon pwoblèm de sekirite, men se pa yon pwoblèm de sekirite kriminèl a pwoprèman pale. Donk, ou gen yon pwoblèm de sekirite nasyonal, jan mwen di an, ki vin grefe sou yon pwoblèm de sekirite piblik, de sekirite imèn, e menm de sekirite sosyetal. Donk, sa vle di, son pakèj li ye. E pou sekirite a ka dirab, fòk li entegral, sa vle di 4 chan sa m sot pale la, fòk li entegre yo, fòk tout bagay mache byen ladan l. E jodi a ou gon fòs de polis ki sèlman misyon l se okipe chan de sekirite piblik la, men chan de sekirite nasyonal jan n ap pale la, sa vle di lè w gen pwoblèm sekirite nasyonal se kòmsi ou genyen swa dè etranje ki okipe yon pati teritwa ou, oubyen swa dè bann zame lokal ki okipe teritwa a sa tou, e lè sa tou fòk ou fò leta rekonkeri teritwa sa yo. Pou rekonkeri teritwa sa yo, li mande lòt ekspètiz, li mande lòt espesyalite, li mande lòt antite, sa vle di w pwoblèm de sekirite nasyonal yo, se pwoblèm de sekirite, de defans nou kapab pale, E lè w pale de defans, ou pale de yon lame. Donk se ta gen yon lame pou ta adrese pwoblèm sa w gen jodi a la. Men a defo dame ke w pa genyen oubyen ki egziste sou papye, ki ankò a leta anbriyonè si n kapab pale konsa, donk fòk ou ta genyen, fòk ta pran, fòk ta sèvi avèk sa w genyen an. Donk lè w pran polis la sèlman ki adrese kesyon an apa antrènman, fòmasyon ke l genyen, w ap wè chak fwa l fè operasyon bagay sa yo echwe paske jisteman yo pa antrene pou sa. Donk kòm nou pa genyen lòt Altènativ, se ta avèk sa nou gen nan men nou pou n ta adrese kesyon an. Donk lide a se ta fòme 2 nèg nan menm fòs ou genyen an ki polis la epi ba 2 antrenman spesyal pou l ta ka pou yo te ka omwen adrese kesyon an. Donk m panse n pèdi momentum nan jodi a e kesyon an li vin li vin li vin global nan afè de sekirite an. Donk ou vin gen. Eske sa vle di, eske sa vle di jounen jodi a polis nou gen la li pa ka rezoud pwoblèm ensekirite a si yo pa ba l fòmasyon, si li pa gen de lòt mwayen pou l kapab konbat gang yo? Tande byen, m pale w de momentum talè a, sa vle di w si yo te gen momentum nan jodi a yo sanse pèdi momentum nan fas a vò, men sa vle di w se pa li menm an li menm yo ta pral fòme paske pou yon polis rete yon polis, men kòm nou pa t genyen yon lame pou ta adrese kesyon sa a pou ta. pran kas sa yo an men, donk ou ta pran lòt fòm e nèg a lenteryè de polis la jisteman kounye a avèk de enfòmasyon, avèk fòmasyon espesyalize kounye a pou ta kale se kesyon yo men sa pran tan kanmenm ou konprann sa pran tan e sa k fè e m pale de momentum toutalè a donk jodi a la ou wè li evidan a chak fwa e pwoblèm yo adrese jan yo adrese a e nou poko janm ka rezoud yo y ap trennen e popilasyon ap viktim. Anpil moun e ap soufri de sa. Strès ap touye moun. Moun ap fè maladi. Ou konprann sa m di w la. Pa gen kote ou ka ale. Espas yo, espas vital yo prèske touye. Kote pou aktivite yo fonksyone okipe pa de zòm ame. E ou pa wè mwen ke ou gen enpresyon ke ou anvayi. Mwen gen enpresyon anvayi lè w ap gade konfigirasyon e zòn metwopolitèn nan. Sèke efektivman popilasyon toufe. Li alamèsi de bandi. M sonje lè w te direktè jeneral te gen te gen afè gang nan e te gen gang Galil ki te la e kijan ou menm ou te rezoud pwoblèm sa kouman w te mate pwoblèm gang nan? Mwen m pap tèlman fè konparezon sou bagay sa yo paske se yon kesyon dapwòch ou konprann sa m di w la Donk pa bliye, bon mwen menm m te gen yon frè m se kapitèn lame epi m te vin depite jeneral lapolis, donk m te gentan rantre lapolis la depi an 95 tou, donk m te konsilye sa, m te konsilye 2 bagay sa yo pou m te ka arive bay rezilta m te bay yo. E mwen m se pa sèlman gang ou pale a sèlman, te gen lòt gang ki te egziste, ti Eli t ap bay pwoblèm nan Meyè, yo t ap konn kidnape moun ou sonje nan zòn Kwadèboukè Meyè mete yo nan raje, nou te gen menm pwoblèm nan Gran Ravin avèk Tibwa k ap batay tout lasent jounen, nou te gen menm, se sa m te gen 3 nout 2005. Premye batèm de feu m pran avèk nan afè lapolis la paske m te fèk vini lè sa se te yon batay jisteman gran ravin kot ti bwa e donk te toujou gen sa prèske menm konfigirasyon te gen pwoblèm lasalin te gen pwoblèm site solèy men sof ke kounye a la jodi a nèg yo gen plis zam epi ou wè yo pi agresif tou yo yo yo yo yo gen yon sèten yo yo yo an tout kyetid y ap opere donk paske jisteman pwobableman ou gen yon kote ou kapab di si nèg yo ap opere jan y ap opere a gen yon enplikasyon politik nan kesyon sa kounye a la gen yon kesyon politik kounye a pou rezoud Donk efektivman nèg te gen avèk gang yo kounye la gon fason mwen menm ke mwen menm te wè m te adrese yo e m pa kwè ke ou pat m tap m tap m te adrese l kanmenm avèk dè teknik taktik militè men kanmenm an restan nan nan nan nan bagay polis yo donk e fò se la pou n pa fè erè a nan sans sa yo paske e lè w gade kounye la e sou ki e moun ou genyen yo nan lapolis la polis la son polis li ye nou fòme sou 6 mwa e ot avèk tout sa w konnen ki genyen de pwoblèm ki gen nan fòmasyon yo e nan nan nan. nan kourikoulòm de fòmasyon e ot, lè yap pann, lè yap ponn pwomosyon epi wap wap gen menm rezilta pandan tout tan sa yo, sa vle di gen yon pwoblèm, donk fòk yo adrese. Sa vle di pwoblèm nou gen la se pa yon pwoblèm de senp polis, se yon pwoblèm ki kapab adrese pa de militè. Mwen dou, pati nan pwoblèm nan mwen dou, pa egzanp pwoblèm de sekirite nasyonal. Poze la jodi a ou gen yon pati teritwa pou okipe pandan gang leta pa la leta inegzistan l pa ladann sa vle di kounye a fòk ou rekonkeri teritwa sa yo donk a se moman la kounye a la fòk ou gen fòs ki antrene pou sa donk se sa k fè e mwen m te panse tou nan yon premye tan yon kowabitasyon oubyen yon evolisyon sou teren an ou te ka fè yon evolisyon miks ant polis militè pou ta ka adrese kesyon an men la ankò li mande pou gen antrènman adekwat epi. fò un tak qu'on konen un on va avancer la donne. Ok. Est-ce que quelque part, il n'y a, a, pas un problème d'intelligence au niveau de la police aujourd'hui ou au niveau du gouvernement Parce qu'en fait, ou pas qu'à combattre gang, ou pas qu'à combattre ennemi, ou si pas qu'à intelligence. Est-ce que les décisions décision Jovenel te pour te mettre une structure Entelijans soupe a eske nou pa ka tounen avèl lè sa poun aktivel poul efikas paske menm si ou gen lame men lame ou lapolis sipoze gen yon sèvis dentelijans kap mache de pè avèl. Non, m banm di w, lapolis la ki entèlijans pou l genyen? Entèlijans sou bagay kriminalite, sou jidisyè e ot, nèg ap bandi ap kouri dèyè yo. Donk sa vle di w lè wap pale lòt entèlijans, ti entèlijans wap pale kounye a pou ta gen yon lame pou ta gen entèlijans sa. Donk kounye a la ankò li pa rete nan lame men mwen menm m al pi lwen. Se pou n se pou n tou senpleman chita sou rekonfigirasyon gouvènans sekiritè la ann Ayiti. Sa vle di ann pran opòtinite sa nou gen jodi a la jisteman pou n radrese kesyon paske edifis sekirite nou yo tonbe depi apre depi kèk tan. Donk sa vle di jodi a la ou gen yon sèl fòs ki rele lapolis nan moman nou ye la k ap adrese kesyon sekiritè yo epi gouvènman yo le pli souvan pa gen politik piblik de sekirite. Tout bagay yo tonbe sou do chèf ki responsab fòs de sekirite a. Donk jodi a se pa sèlman yon entèlijans pou ta genyen pou ta fè sa yo non, jodi a fòk nou radrese kesyon an kounye a la pou n ta di kounye a men kouman nou pral abòde kesyon sa a. Pwoblèm entèlijans lan li pa poze sèlman nan nivo lapolis, li poze nan nivo etatik. Entèlijans se pa sèlman kont bandi, kont kriminèl e ot, ou gen entèlijans tou kounye a tou lè lòt peyi ap envin anvayi teritwa w la avèk de pwodui ki pa nòmal kounye a sa se yon fòm entèlijans pou li, ekonomi se yon fòm, fòk genyen mond sa yo. Sa vle di fòk ou gen yon antite menm nasyonal ki pral chita sou tout diferan aspè kesyon nan entelijans lan e ki pral alimante menm swa yon lame oubyen lapolis an tèm de bagay, menm jan nan cia. Donk nou wè w pa gen yon bagay la, mwen menm m te gen sèvis pa m anndan lapolis la men kanmenm se te inisyativ pa m, m konnen m gen yon pakèt nèg m lage nan lari a pou m ban enfòmasyon kounye a sou bandi, ou konprann, men ki rete la. Donk pou w pral fè yon lame pa egzanp kounye la, bon nan yon nivo defans ou pral gen lè ou pral gen lòt tip entelijans ki pral konsène kòman enmi a ap evolye epitou kounye a kisa k ap fèt lakay nou, tout sa. Men, si kounye a la w ap pale de entèlijans, entèlijans lan kounye a nan ap pale nan sans n ap pale l la, fòk efektivman, jodi a fòk ou gen yon enstans ki pwobableman kounye a pral okipe tout kestyon sa yo kounye a ki pral alimante lòt estrikti yo nan tout nivo, ke se swa imigrasyon oubyen ladwann e otre. Donk sa mwen menm mwen kòm mwen di se yon opòtinite nou genyen jodi a pou nou adrese kestyon sekirite la definitivman pou l pa vin parèt sou fòm sa ankò paske ou gen dwa rezoud pwoblèm nan jodi a. Kòm ekspè, ki jan pou fowòm sa ta òganize? Ki ti, èske gen, èske gen yon kategori de moun pou ki la e nan fowòm sa? Èske ou menm tou ou ta prè kòm sitwayen, kòm moun ki gen eksperyans, ou prè pou ede nan refleksyon k ap fèt sou kesyon sekirite a pou n ta soti a yon dokiman serye sou bagay sa? Non men mwen panse bon gen de bagay ki deja egziste deja e bon gen de konsiltasyon nou menm nou konn bay lè yo mande mwen m pa janm pa dispoze pou m bay ede mwen m toujou di sa mwen menm. M ka rive kounye a la kòmsi ta dwe gen de kontrent legal ki ka fè konse de bagay m pa vle fè men kanmenm si lè yo mande m yo solisite m kounye a m reponn ke sa nan nivo lapolis la ke sa nan nivo gouvènman an ke sa nan nivo tout moun k ap fè politik yo donk mwen m pa gen pwoblèm pou sa donk sa vle di mwen panse ke jodi a la se moman jisteman Tout moun ki konnen bagay kesyon sekirite yo kounye a la, fòk yo chita kounye a la nan ni pi wo ni nivo leta epi tou kounye a pou yo ka di men kouman yo wè pwoblèm nan e kounye a men kouman men kouman pou l adrese. Men lè sa a tou kounye a tou fòk pa gen afè bagay politik nan bagay la paske se bagay teknik k ap regle la kounye a konprann sa m di w la. Donk yo pa yo ki al nan fè de bagay epi kounye a k pral gen e ki pa gen repèkisyon politik e ot kounye a negatif e ot mwen menm se sa se sak fè byen bagay m pa m pa fou kòman sou seri de bagay men lè yo mande m mwen menm mwen m toujou bay konsiltasyon jan pou jan m bay li a kounye a e kòm toujou di gratis ti cheri. Anvan mwen pase la pawòl a Valet Kanpàn gang yo èske nan yon kesyon de fowòm fò n pa poze pwoblèm nan konsa medsen gang yo polis ka gang yo founisè gang yo nèg kap rezo kap sipòte gang yo e nèg la dwann kap sipòte gang yo jounalis kap sipòte gang yo eske fòn pata fè yon refleksyon serèn fò kòm si fò echanj yo fèt de manyè ouvèt pou tout moun konnen paske gang yo yo fè konferans de près yo gen jounalis yo yo gen medya yo ki mete yo an dirèk sou tout rezo etc donk Fok fok son bagay serye ki fèt kanmenm mesye Anderson. Non men mwen menm la nap pale de pwoblèm de sosyete an jeneral moun ki poze la sa vle di nan tout domèn se pa sèlman nan domèn sekirite nan tout m ba aspè nan kesyon wap wè kòmsi ta di w wè wè mesye yo gen menm konpòtman sa mwen m pa sa se detay li ye m pa ta rantre ladann non paske fò n antre kounye a kòmsi ta di w nan Kestyon kòman kòb Senado nou pral al rese yo pou sa pa rive ankò. E paske kounye a gen yon espas ke nou kite kounye a la ki fè tout bagay sa yo ap rive jan yo vle yo. Wi jisteman, espas sa a li ladwann, paske nèg yo ap antre ak zam, espas sa a li divès kote kote manm sektè prive ap finanse nèg yo. Donk fò n poze pwoblèm sa a. Non men lè sa ou poze l yon lòt jan, sa vle di kounye a li vin enplikasyon dè endividi oubyen dè gwoup moun nan nivo sa yo kounye a la k ap fasilite yon ansanm de bagay. Donk sa se leta pou ki pran dispozisyon wi apati bon bay yo la se nou menm ki pa aplike yo lè nou pa aplike yo konsa kounye a nap di ok ann pati sou sa n gen la pou n wè ki sa k merite korije ki sa k merite fèt men nou pa fè sa nou toujou lwa mesye yo pa li yo pa tout bagay yo la krim sa di pou n ap pran pou n ta kontre bay yo legalman men a kounye a la lè politik antre ladann li difisil kounye a pou kapab pou kapab jwenn solisyon paske gen de moun gen de klan ki gen de enterè epi kounye a ki okipe espas sa yo epi ki pral anpeche leta kounye a la fè travay li jan pou l ta fè l. Donk la a, se sa pou evite kounye a. Li pral mande tou yon lòt konpòteman pou mentnan dè politik. Nèg k ap pran pouvwa yo kounye a tou fò w apgre tèt ou pou yo konnen tou gon seri bagay yo pa gen dwa antre ladan fè entèferans. Donk fò w kite moun ki konnen yo pale de yo e fè yo tou. Epi tou kounye a aplike yo. Se pa rete pou n di de bagay epi tou kounye a la nou ekri yo epi tou apre sa kounye a n ap pase sou yo paske se otorite nou ye. E se sa k fè l rive nan nivo kote l rive a wi. Mwen m p ap adrese kesyon w jodi a la pou m ap fè de doktè yo se ot non. M pral mete de baliz jisteman kounye a pou sa pa rive. nan sa ou pral pwopoze oubyen ou pral travay sou yo. Mwen menm se konsa mwen wè l. Sa vle di w an gwo, sa vle di w si kounye a mwen menm m konnen pwoblèm nan prezante konsa, gen yon seri de detay se vre ki fè yo rive e paske jisteman kounye a gen yon ansanm de dispozisyon ki pa pran pi wo oubyen leta pa bay tèt li mwayen avèk zouti kounye a pou l te kapab omwen jisteman kontre mòd bagay sa yo. Donk lè leta a tou kounye a gen dè endividi kounye a ki enplike nan mòd bagay sa yo, w ap konprann jodi a la l ap difisil pou l te avanse nan fason l vle. Sa w vle di lè m ap tande w la Donk se nòmal kounye a pa gen okenn suivi k fèt nan nivo sa a. E se domaj kòmsi n ta dwe gen 2 moun k ap pale epi y ap di de bagay yo pa menm konnen nan kad nan kad nan kad fonksyònman lapolis la an li menm. Donk gen de bagay ki fèt anndan lapolis la yo yo m gen enpresyon li li li pa atire atansyon piblik li pa atire atansyon piblik la men yo plis fondamantal se yo ki yo plis pwoblematik kounye a pou lapolis la fonksyone. Paske lè w pa egzanp ou gen yon direktè jeneral ki deside kounye la li bay 3 mil grad yon sèl kou. Li kraze piramid yerachik la. Donk ase moman la kounye a fòk ou rekonstwi l si ou ponkò yerachize ou genyen. Donk lwa a klè, lwa a di kouman tout bagay yo fèt, nou pa fè yo, nou pase nou pase out ni règleman yo, ni ni lwa yo, ni ni ni prensip yo, epi kounye a n ap avanse kòmsi sa pa anyen pa egziste pou nou. Ba yo la kounye a fò n respekte yo, e pa nou k fè yo. Amwenske kounye a la yo mete yo an veyez, si yo mete yo an veyez kounye la nenpòt bagay ka fèt. Men nou pa vle respekte anyen nou ekri, otorite yo pa respekte lalwa pa anvan anyen, ou konprann, se la pwoblèm nan. Dakò, mennen, eskize mesye, m gen lòt kesyon. E, m ta renmen pou eksplike m anvan, anvan m pase avèk Valè Kanpàn, poukwa lè 1200 polisye e plis anviwon ki son afekte o palè nasyonal, yo pa janm entèveni de manyè dirèk nan rezoud pwoblèm sekirite a pandan se yo, yo gen gwo zam, yo gen bon machin, donk, eske Gon pwoblèm nan lwa ki fè yo pa janm itilize yo. Non men yo paka itilize yo tou, se ba yo egziste. Gen direktiv ki di men ki direktiv sa pou angaje twoup sa yo nan yon seri bagay wi. Mwen Gary m sonje m te direktè jeneral lapolis, nou te gon afè kanaval nou t ap fè. Pou nèg yo te sòti sou pou nèg yo te sòti sou twotwa palè a se mwen yo rele mande otorizasyon wi. Sou twotwa wi m ap di twotwa palè a wi kote ka pwoteje palè a. Se mwen yo te rele mande otorizasyon wi. Sa vle di w kisa? Anndan ou gen 3 antite, chak gen misyon pa yo ki defini selon lwa lapolis la epi Sa vle di nèg palè yo se palè yap pwoteje? Se pou gade moun ki gen gwo antite ladan yo kounye a k pwoteje ki fè ki fè ki pwoteje libere batiman an li menm li menm ou konprann anndan anndan gen youn ki pwoteje prezidan epi tou gen youn ki la pou lè prezidan sòti kounye a pou l pa Yo defann yon batiman wap wè yon ansyen prezidan yo gen nèg avè yo kounya poukisa? Donk gen de bagay kap fèt kounya gen de deriv pou ki korije gen de bagay ki fèt kounya n pa konnen ki te fèt lè nèg yo te dekra kounya pou te ka pran nenpòt ki moun nan anndan bagay anndan estrikti sa yo tout sa fò korije donk se nan amenaje ki fè nou rive nan tout bagay nou rive kounya wi chak enstitisyon yo gen wòl yo chak entite yo gen wòl yo ke nèg yo jwe wòl yo jodi a wi se vre nou gen pwoblèm de sekirite e ot men wap wè kouman yo pral itilize yo ou ka itilize yo kounya pou lè yon pi grav wi lè w itilize yo a e m pa kwè se yon bòn ide tou le fèt ke w pral itilize yo a. Ok. Paske pa gen, se, e pa, e pa, e, yo, yo pa menm bagay. Yo pa gen menm misyon, e pa, e pa menm bagay jan yo pral fonksyone sou teren avèk yon nèg. Yo gen zam, se vre. Epi apre? Yo pral di, yo konnen yo pral kouri dèyè bandi, konnen yo pral fè taktik, yo pral fè estrateji pou kouri dèyè bandi? Yo pap kapab. Trè byen. Val Kanpan, mesye. DG, mwen menm kesyon pa m nan se jis yon ti eklèsisman m t ap renmen ke w pote. Ki wòl yon direktè, yon ansyen direktè jeneral lapolis nan chwa yon nouvo direktè? Eske se konsiltasyon li bay? Eske se li menm ki pwopoze? Donk ann fè ekleraj sou dosye sa paske mwen anpil moun poze plizyè kesyon sou sa. Mwen m panse, m panse la kounye a se yon fo deba nou gen a ouvè. Tou senpleman. Yon fo deba. Mwen m se pa mwen sèlman ki ansyen direktè jeneral lapolis. Yon ansyen direktè jeneral lapolis pa gen anyen pou l wè nan bagay konsa non. Sof ke, kòm mwen di w, si mwen menm m te gen yon sèten eksperyans Epi kounye a la, yo ka mande m si, se pa li pa oblije, se pa li obligatwa. Si yo di kounye a la banm dokiman ki ensi ka chèf polis, m pa pral di w ki ensi ka chèf polis, m pral di w men pwofil yon chèf polis ka genyen. Ou konprann? Mwen m gen enpresyon deba a sòti, se apati de yon nèg ki te fè yon sondaj, epi kounye a tout moun ap di kounye a e mwen k pou ta vini. Mwen m sòti m pran pozisyon m klè. Mwen di w men, lalwa di men kijan yo chwazi yon chèf polis. Donk sa vle di ou si nou la pou nou korije deriv yo, nou pa ka kòm si nou ta di ou kounya nou vle ranje yon bagay kounya nap kreye, nap kreye nou nou komèt yon deriv pou nou ka korije lòt deriv. Li pa li pa serye. Donk se sa a wi mwen menm panse nou fon ensiste sou li kounyè la. Pou nou rete nan aplikasyon lalwa, otorite pa nou yo pa respekte lalwa a menm. E se sa k pwoblèm mwen menm m pa gen okenn yon direktè jeneral pa gen okenn anyen pou l wè nan bagay konsa. Sof ke mwen menm mwen menm kòm direktè jeneral si yo mande m, map di men pwofil pou l gen. Si w on nèg bon nèg, lè w wè tout atak sa yo ap fèt, mwen gen atak k ap fèt sou mwen nan sans sa kounye la, e paske konnen yo ka mande m kanmèm. Poukisa y ap mande m kounye a? Paske m dòmi avèk tout jan yo, se tout nèg tout nèg ki te ka vin yo prè yo kounye a, se avè m yo te yo te travay avè m yon moman done. Tout sa m te konn ap fè yo, se avèk yo m te konn fè l. Ou kwè lè kounye a kòmsi tankou kounye a yo sible m mwen menm kòm dikte ansyen dikte jeneral lapolis kòmkwa wi m te gen minit sa. Men m vin minis ladan peyi a. Nèg ki te avan m nan k ap travay avèk minit sa an 2004, mwen m vin an 2005 pa vre? Ebyen se de bagay m ale m kite lapolis la an 2012 minit sa te la. Bon poukisa kounya se pandan m te la a kounya la m te epitou kounya te gen yon sèten stabilite pou yo ap di m te gen blan avè m ebyen e lòt yo te gen blan avè yo tou se de bagay. Se oubyen nèg ki te avan m avan m yo te kreten oubyen nèg ki apre m yo te pi kreten ankò paske w pa ka pran sa sèlman kòm agiman ou konprann. Donk mwen menm m pa gen okenn anyen pou mwen nan bagay konsa sof ke yo vin mande m m ap di ki pwofil pou nèg di tnlè genyen ebyen kisa lwa a di nan sans sa men kisa k ale nan tèl sans. Donk fòk nou aprann respekte bagay yo se konsa m wè l. Trè byen. Mentnan, Direktè Mario Andresol, jodi an gen yon deba. Eske lapolis kapab, eske l pa kapab? Ou menm ki te fè lame, ou vin rantre nan lapolis nasyonal la, ou te pran fòmasyon, pwobableman, e ou gen lòt moun ki suiv fòmasyon. Eske sa n gen la jodi an, onètman, lapolis nasyonal ka rezoud li, kesyon gang nan, fenomèn ensekirite an? Bon mwen panse sil tap fèl li tap fèl deja ou konprann sil te kapab fèl li tap fèl deja gade jodia ankò gon pwoblèm nan vèrèt yo anvayi vèrèt daprè sa mwen ap li kòm nouvèl la kounya moun mouri moun blese bandi pran zòn sa vle di kounya bagay ki pase lyankou a menm pral pase vèrèt kounya donk sa vle di gon pwoblèm pwoblèm nan menm li pa sèlman pwoblèm kòm si nou ta di se polisye yo ki pa kapab e kont non se moun kounya la kap adrese kestyon yo sitou nan nivo politik epi kounya popilasyon an tou ki pa tèlman enterese a konprann oubyen konnen fonksyonman enstitisyon nou yo. Li vin fè kòmsi ou kwè kounyela a bon gen lapolis la pou sa fè tèl bagay kounyela men e pa vre. Men lapolis la li menm pou kont pa l li fè pati de sosyete a polisye yo, yo travèse pa menm pwoblèm ki gen nan sosyete a tou. Donk jodi a la mwen se sa m panse antanke responsab si kounyela ou vle adrese kesyon jan pou w adrese l kounyela a 1 fòk nou pale fòk nou gade fonksyonman enstitisyon an sa w gen la kòm envantè e pou y a fè envantè l ekot etadèlye a kouman l ye E kisak fèl pa reponn tou a yon seri de bagay men se pa pwoblèm sa yo a depi byen avan yo la polis te konn konfwonte a yon ansanm de pwoblèm ki te nan mtap di de sekirite piblik lèm te la pa egzanp te gen gang te gen tout kote sa yo kounyela ke nou menm mwen te gen fason pam adrese men se pa tout moun ki gen eksperyans pam non ale pa bliye jandam mwen mwen mte tou mou moun sa e kapitèn lame mte ye jandam mwen te ye donk mwen menm jisteman mwen te genyen yo te relem an 95 poum te al bay kout men nan komisarya petyonvil an 95 mwen mta ale. Men m pase tout sa m konnen m te genyen kòm pwoblèm avèk mesye ki te militan lavalas epòk sa yo. Pou yo fè se kwazè tou paske senpleman kounye a yo menm yo te wè bagay la se prèske menm bagay lame an ta pral fè. E kòm de fèt, w ap wè jodi a polis la sispann fonksyone an polis. Se li sispann li fonksyone an lame pito. Paske 1, menm fòmasyon y ap ba yo de baz la kounye a la ou wè kòmsi sa tou se bagay militè y ap fè. Dezyèmman kounye a ou wè apwòch yo tou kounye a se pa kesyon militè. Donk si y ap fè militè n ap fè militè, si n ap fè polis n ap fè polis. Se la n ye. Donk sa vle di ki sa kounye la a? Te gen yon sèten iresponsabilite nan yon moman done nan istwa n, nan istwa peyi a ki vin fè ke kounye la a gen yon enstitisyon ki rele lame yo retire, yo vin avèk lapolis kounye la a men polis, enstitisyon sa a kounye la a avèk tout dirijan yo, yo kontinye okipe menm reflèks lame a. Donk jodi a fòk kesyon sa a adrese. Donk mwen menm, non mwen m ap di w li kareman jodi a efektivman si pou adrese kesyon sa a kounye la a w ap bezwen sipò. Wap bezwen sipò kounye, wap bezwen teknisite, wap bezwen ekspètiz e ot pou w ka adrese l avèk sa w gen la kòm enstitisyon, avèk sa w gen la kòm eleman kwa. Ou gen dwa gen 50 mil blende epi tou kounye a toujou gen pwoblèm, toujou gen pwoblèm sa yo kap poze la kounye a paske jisteman kounye a gen yon kesyon dapwòch, yon kesyon de strateji tou sa. DG Andrésol, e an fèt m panse ke w okouran ke HTC a, Haut Conseil de la Transition, li panse fòk ke. Gen yon forom ki òganize otou de la sitiyasyon sekiritè di peyi. E pou ou menm ki gen anpil eksperyans, se nesesè ou eske sè de tro ou byen te petèt ta ka gen fòmil ki plis senp pou pase pou ou di 1, 2, 3, 4 men kòman y ap fè l? M pa tande byen non. E ou tande mwen la? Wi m tande w la kounye a. Dakò. Wo konsèy tranzisyon an yo panse òganize yon fowòm otou de sitiyasyon sekirite, sekiritè peyi a. Eske pou ou menm ki gen eksperyans, se eske wout la pa twò long? Eske se pa ta dwe de bagay ki plis senp e de dezikspè, de moun ki gen eksperyans, yo menm yo reyini, yo di bon, e men sa k dwe fèt, 1, 2, 3, 4, piske ou ensiste anpil la pandan w ap entèvni pou di ke e gen yon seri de bagay ki la, gen de dokiman ki la, mesye yo pa li, etsetera, etsetera. Non, lè m pale de mesye yo pa li a, m pale de lwa yo, tèks de lwa yo. A, ok, dakò. Mwen menm, m panse ke. Gen dokiman de politik piblik. Non, non, non, non. Mwen menm m panse ke nan nivo sa a, e sa m kapab di w? Yo ap fè yon fowòm sou lasekirite. Donk, se yon grenn premyè kanmenm. Sa pa janm egziste. E nou nan yon moman de kriz sekiritè e ki mande jisteman kounye a la kòm Senado e petèt ke otorite yo byen konprann pwoblematik kesyon an. Paske li pa sèlman yon senp pwoblèm de sekirite e ot. Paske kounye a ki ka, ki koz yo, ki koz pwofon li, ki koz okazyonèl li. Li anpil. Lè w ap gade kounye a la, ann pran inegalite sosyal yo avèk eksklizyon Se youn nan koz, se yon koz pwofond ensekirite a. Lè kounye la ou gen yon peyi epi tou kounye la ou pa menm kapab bay sitwayen ou yon kat didantite, yon kat didantite konsidere pou li menm pou l kapab rekonèt li. Sa vle di ou gen pwoblèm eta sivil nan yon peyi, chèf la. Se yon pwoblèm de sekirite. Se pa tout nèg yo se nan ti nou konnen yo, ti entèl, ti entèl, ti entèl, ti entèl ki bandi. Ou pa menm konn kote yo sòti, ou pa menm konn manman yo, ou pa konn papa yo. Donk se gon pwoblèm. Donk se yon lòt koz ankò ki pi anraje kounya, se koz se kriz gouvènabilite a. Depi ki lè kounya Ayiti pa ka gouvène tèt li? Depi ki lè kòmsi ta donnen ki nan tèt leta yo, se dezòd y ap fè, se gabji, se yon ansanm de bagay ki pa ki pa reponn ditou a gouvènans. Donk movèz gouvènans fè ke kounye nou rive tonbe la jodi a. Sa se youn nan koz pwofond ensekirite a. Lè w gade menm jan kòmsi m ta di w menm pwoblèm amenajman teritwa a, lè kou kote kounya pou al pran nèg ki ame yo kounya la inaksesib avèk fòs de lòd yo, yo vin tou l fasilite emèjans tout aktivite kriminèl. Chèf la, ou gen yon pwoblèm la a wi. Mwen wè menm pou lè anviwònman kanmenm, paske lè lè lè kanal ap pale de pakèt idan sekiri dan lò wap pale de sekirite sa yo se pwoblèm ensekirite e sa yo se pwoblèm okazyonèl li ye. Men lè ou gen yon pwoblèm kounye a ki koze se la kriminalizasyon de la politik oubyen la politisation du criminel. Jodi a la kòmsi nou ta di w gen de nèg ki pwofite de parapli iminite yo kounye a antre nan yon sisti nan yon sikui milè yo konnen yo kounye a la vle di kounye a fon seri de bagay Yo vin okipe de pòs de responsabilite te de pòs de pouvwa epi kounye an ap egzèse la yo men tout sa yo tou opoze kounye an se pwoblèm se ke yo pa kedja sa wi donk sa vle di si kounye an la yap fè forum nan kounye an nou pa poze tout sa yo ki koz ke sa nou rive la jodi a la epi demen si Dye ve nou pral fè yon bagay pou nou korije yo enben nan se e bagay kosmetik yap fè se konsa m wè l. Enben sa wap di la DG André Sol si m byen konprann se tout yon refleksyon ki ta dwe fèt otou don Don plan de politik piblik wi global pou peyi a. Paske sa w ap pale la, w ap pale anviwònman, w ap pale ekonomi, w ap pale yon pakèt domèn. Non pa gen lòt bagay ladann, paske m di w tèlman bon koz yo sèlman. Si w al nan koz yo sèlman kounye a w ap wè se rete toutou politik. Koz yo sèlman se kounye a fò a adrese pwoblèm eksklizyon an, fò a adrese pakèt 70 pousan nan zòn moun nan metwopolitèn nan kounye a ap viv odisi de la povrete kanmenm. Sa vle di ki sa k pase la a? Pa vre? Lè leta li menm kounye a pa envesti lajan pou l envesti a nan afè sekirite, paske li kwè wòl sekirite a se yon envestisman a tan pèdi. Men tout sa se koz e koz ensekirite l ye wi. Lè w gen pwoblèm kounye a pou leta pa gen yon politik penal, yon politik piblik pa gen yon politik penal li menm, se pwoblèm ensekirite yo ye. Avèk tout sa w konnen nan nivo lapolis la, defisi taktik e ot, pnh la, tout sa se pwoblèm ensekirite e koz ensekirite yo ye. Donk tout sa fò adrese yo. Donk kounye a pou w adrese yo kounye la fòk omwen ou pa adrese yo sou menm baz la, fòk ou pati sou de nouvèl baz. Kòman m pral enplike sitwayen yo pou yo patisipe nan pwodiksyon sekirite a demen si Dye ve? Donk a se moman la kounye la li pral mande li mande yon pakèt bagay wi. Sa vle di w se yon bagay li tèlman li li li li vast epi fò ou kouman w gen tak ou konnen kouman w pou adrese yo. Kounye a ou pa gen yon yon omwen yon antite ki la kounye a pou kowòdone a ob. Alo? Alo? Alo? Alo, m la wi. Wi, wi, wi. Alo? Ou mèt avanse, DG André Céant. Alo? Alo? Wi, alo? M mèt pale? Ou ka pale wi. Wi. Donk si pa gen yon antite kounye a ki pou kowòdone tout enstitisyon, antite ki patisipe nan pwodiksyon sekirite a, Enben, ou pap fè anyen non, la dwann, limigrasyon e ot, ou pap fè anyen. Donk, fòk ou omwen wè kesyon sa yo adrese an pe de manyè pwofon. Epi tou kounye a mwen di men ki solisyon, men ki sa n pwopoze pou l fèt. Epi fò w ale kounye a sou le lon lon tèm tou, lè w pral enplemante l. Ou pa ka rete kounye a w vini wè yon pwogram epi di kounye a w di apre dezan, twazan epi li pap rete, li pap mache. Mwen menm tout sa m te fè onivo lapolis la, yo dire paske m te fè setan. M te fè setan, yo dire paske tout moun te konnen yo, yo vin konn sa abitye avèk yo. E se sa ou pral bezwen kounye la dans le futur, de façon à ce que kòmsi ta dwe kounye a ou disipline popilasyon an, ou pwoteje teritwa w la, e an menm tan tou kounye a tou mete lòd nan lari a paske pwoblèm nan se pwoblèm sekirite sèlman, pwoblèm lòd. Ou pa wè, wè tout pwoblèm ou genyen nan, wè wè tout nan yon gwo mache, chak kafou kounye a g'on anachi total, wè wè ki pa nòmal. Donk g'on pwoblèm lòd, fò n met lòd, epi tou kounye a fò bay sekirite tou. Donk pou sa kounye a pou l'adresse, donk fòk ou genyen de moun ki ka adrese kestyon an, ki chita ak avèk yon vizyon e autres, sans arrière pensée hein. Epi kounya kap di ok men kounya nan ki sans pou nale. Donk ke nèg politik kap fè politik yo kounya upgrade tèt yo pou yo konnen men ki pwopozisyon men sa pou yo yo ye yo menm anndan sistèm nan. Yo pa lòt bagay ke se dezabit kap travay kounya pou enterè kolektivite a.